Depi etan Dye pandan nou jwenn ou la pwofite ba nou de twa mo pou te le zèklè depi senmaten. An ale nou nap nou pap twò long non paske yap tann mwen la. Ok nou konnen ou gen pou senmaten nan jou kap vini yo pale nou de kisa ou pral pataje avèk kominote ayisyèn nan. Wi nou panse rive senmaten jiyè m kwè ke se le dimanch 10 jiyè sim pa twonpem e si Bondye ba nou lavi epi si anyen pa chanje. De tout lè fason, n ap Sen Maten pou n rankontre kominote a pou n fè yon bèl bat bouch avèk konpatriyòt nou yo. Èske ou ka di nou de kisa w ap vin pale avèk kominote a? De Ayiti. Nou konnen ke yon moun gen dwa kite Ayiti, men Ayiti pa janm kite w. Donk nou pral pale de ensekirite, paske se pi gwo pwoblèm ki gen nan peyi a. Nou pral pale de kriz politik, kisa k pou fèt pou n soti nan kriz politik la. Epi trè franchman, E nou pral pale de tout sa ki konsène Ayisyen kèlkeswa kote w viv dan le monn antye. Ou pa pale de an avan, nou konnen w gon mouvman politik ki. Wi, nou pa ka pa pale de an avan. N ap pale de an avan, n ap pale de objektif an avan, n ap pale de batay an avan, n ap pale de sa n gen nan djakout nou nan an avan e kòman nou wè jesyon peyi a lè mayèt la tonbe nan men nou. Nou pa ka pa pale de sa. Donk kòm mouvman politik èske ou panse si ap gen eleksyon Annavan pare pou l patisipe? Annavan ap patisipe nan eleksyon a tou lè nivo. Sepandan fòk gen kondisyon pou ke Annavan al nan eleksyon. Fòk gen sekirite, fòk gen yon bon CEP, fòk gen yon gouvènman ki pa gen fòs kote, fò n fè yon evalyasyon sistèm demalòg la. Donk tout kondisyon sa yo fò yo reyini pou nou kapab ale nan eleksyon. M pa menm pale w de lwa elektoral la pou n al gade tou. Donk, men, in fwa ke kondisyon yo reyini, nou menm, n ap pare pou n ale. Men nou poko la jounen jodi a. Se sa. Men, Sen Maten, se pa menm reyalite ke Ayiti. Ap gen eleksyon nan jou k ap vini yo la. Wi, eleksyon lejislativ, mwen kwè. Wi, eleksyon lejislativ. Donk, ap gen plizyè kandida k ap patisipe. Nou gen Daniel Gibs, nou gen Claire Javois, nou gen Frantz Gums. Gen plizyè lòt kandida. Donk, èske ou gen yon modòd ke ou ta vle pase a kominote ayisyèn nan sou konsènan eleksyon yo? Bon, ou konnen mwen toujou kritike etranje ki foure bouch yo nan eleksyon nan peyi nou. Donk mwen menm, m pa pral foure bouch mwen nan eleksyon k ap fèt nan peyi etranje. E sèl bagay ke m ka di nan tout non ke w sot site yo la, e Depite Daniel Gibbs, se li menm sèl ke m konnen, mwen te rankontre l lè l te depite a Lasanble Nasyonal Fransèz. Nou te travay ansanm sou mizanpye yon bous ki benefisye 25 jèn Ayisyen chak ane. Li te montre m ke Se yon moun ki gen kominote a kè. Pou lòt kandida yo, m pa vrèman familye avèk yo. Epi jan m di w lan la, m kwè ke eleksyon k ap fèt an Frans oubyen nan teritwa doutremè yo, se bagay m panse ki konsène moun k ap viv nan peyi sa yo, moun ki gen kapasite pou yo vote nan peyi sa yo. N ap swiv de lwen, paske chak bourik ranni nan patiraj yo, se pa sa? Mèsi bokou. E non, raple nou ankò ki dat w ap eseye. M panse 10, dimanch 10 jiyè. Sepandan, m poko si a 200 pousan, An nou rete branche, mwen mande tout moun tele zeklè yo rete branche swiv mwen sou rezo sosyo tann modòd map di nou kilè, ki jou e kibò ke nap rankontre. Anpil respè. Mèsi anpil.